Bon, fòm di w jan moun yo te ka wè l, se te mwen menm Sophie avèk yon lòt jèn gason ki te sot kite nan tounaj, pa twò lwen lakay mwen, paske tout sa nou choute yo, tout sèn ke nou choute yo se toujou nan pwoksimite zòn ke mwen rete. Nou te nan tounaj epi gen yon ekip militè ke n abitye wè nan zòn nan ki jou sa a te deside fè outreman, ki arete nou, ki mete nou nan yon fratèl epi tanto yon kenzèn de minit ki transfere nou bay imigrasyon. ki yo menm fè travay pa yo a, ki se yo menm transfere nou nan kalòj ke yo kite pou konpatriyòt nou yo. Kalòj sa yo ki vrèman pa respekte anyen ki gen rapò avèk dwa moun. E m panse ke se depi kote yo mete w nan machin nan fò m di w w ap viv yon sitiyasyon ki difisil. E m gen chans te fè yon videyo nan espas kote m te ye lè m te nan machin nan. Epi bon, yo transpòte nou rive nan baz yo. Lè nou rive, se te yon efori. Moun yo te alafwa kontan e alafwa wont. Kontan paske yo wè m. Se anpil moun ki potko janm wè m sa sou sèn oubyen ki potko janm rankontre m anfas. Epi wont paske yo wè yon moun tankou m. Pou yo, pou yo. Paske mwen menm, mwen pa mete valè sou valè m. M panse ke Mwen son moun ki renmen ki renmen gade m nan glas paske m toujou fyè de moun ke m ye a men m pa janm mande moun pou banm valè anplis paske m ap viv nan tout imilite m konn ki moun mwen ye m konn ki kote m sòti m konn kote m sòti a moun yo pa gen bon non m konn kote m sòti a yo pa dakò ke zòn mwen sòti a bay bon moun E mwen konnen tou depi w pran pozisyon ou kont pozisyon lòt moun e sa vin fè gen moun ki wè w pa moun pou yo. So mwen te mwen te konsyan de sa. M pase 3 nuit, m ka di m pase 2 jou, 2 nuit, 1 jou ap dòmi nan sitiyasyon difisil. Malgre konpatriyòt yo t ap eseye fè m santi m pi byen ke tout moun men m te santi m lan pou tout moun. E youn nan repons mwen te ba yo pandan m anndan lè yo di m mwen pa t dwe la mwen di yo depi m se ayisyen m ka la paske se ayisyen y ap depòte Se Ayisyen ki malveni, se Ayisyen ki pa lakay yo. Si gen Ayisyen la, m ka la tou. Paske yo pa distenge moun pa rapò a stati sosyal ou. Depi ou nwa, sèlman nwa, ou pare, ou pre pou Ayisyen. Depi ou nwa ou se Ayisyen, kit ou se Afriken, kit ou se Ameriken, kit ou se Dominiken nwa, depi ou nwa ou kapab sibi menm bagay la. Petèt ke yo ka retrakte apre, men otomatikman ou se yon moun nwa, ou kapab sibi. sa tout moun ap sibi Repiblik Dominikèn nan ki alafwa se travay yo y ap fè paske yo gen yon peyi pou yo, y ap fè peyi men tou ki alafwa yon enjistis e ki ki parèt rasis piske se pa sèlman Ayiti ki ilegal an Repiblik Dominikèn gen anpil lòt nasyon ki ilegal an Repiblik Dominikèn Mwen pa swete move tretman pou pèsòn paske m toujou m toujou mete lanmou devan tout sa m ap di sitou sè dènye tan paske m twouve layèn kondui layèn se yon circle infernal m anvi sòti nan sa, men m panse ke tout moun merite menm tretman sitou nan dènye tan sa yo kote tout moun bezwen tout moun alò nou te pase 2 nwit nan espas la kote moun yo pa manje, yo pa bwè, yo pa dòmi, paske dòmi an prèske pa egziste se sou pipi, sou matyè fekal, sou fatra moun yo ap dòmi, e fò m di w yon kote ta dwe ka pran. Ann di, pa egzanp, yon kote ki ta dwe pran 40 moun, se kòmsi yo fè l pran 40 mil moun. E se moun k ap dòmi sou moun. Pa gen kesyon de maladi, pa gen kesyon de anyen, pa gen anyen ki respekte anndan an. E menm, ou pa menm jwenn otorite lokal yo. Bon, byennantandi, yo pa t prezan nan peyi m ki koz anpil nan nou la a. M pa bezwen mande w pou yo ta prezan nan peyi vwazen pou yo vin pwoteje imaj oubyen pwoteje konpatriyòt yo ki nan sitiyasyon difisil. Alò, se sa l te ye. Se mwen menm, mwen alafwa mwen menm te fyè e tris. Sa vle di ke gen moun ki te alafwa kontan e wont, men mwen te fyè e tris paske mwen toujou pare pou m sibi sa sa sè m yo sibi. E se sa k fè m soti nan Site Solèy e m pa t janm kite l tou malgre siksè m te ka fè nan je lòt. Men m te toujou rete kole ak lakay mwen paske mwen pa wont pou m di kote m soti. Sa vle di, lefètke m te toujou atache ak moun mwen ye, sa ki rive m nan Repiblik Dominikèn nan, pa retire yon yota sou mwen, okontrè li aprann mwen mwen, paske tout moun ki se anndan an se te yon ti kal nan mwen, yo pale menm lang ak mwen, pat gen Meksiken avè m, pat gen Gwadloupe, pat gen Fransè avè m, pat gen lòt nasyon, se te ke Ayisyen nan espas la, avèk Ayisyen tou ki se Ayisyen Dominiken ki gen ladan yo pa menm pale kreyòl menm. Bon nou viv li epi bon jiskaske yo depòte nou sou fwontyè la, e jan w te wè l la, m panse ke lè moun yo te wè m. Se te petèt, sa te siprann yo petèt, paske le fèt ke lè kamyon an, kalòj la, tank lan, tap mache a, yo te rann yo kont, paske m te chita kote pou tout moun te wè m, J'avais rien à cacher, j'ai rien à cacher, ma misère, ma vérité, mwen se yon moun yo bay tout mwen pote, men sa nanpèch ke mwen se moun mwen ye a, paske ou konnen mwen se yon moun ki gen anpil moun nan do m, Manson moun yo atribye ak tout kalite moun, ak tout kalite kòb, ak tout kalite modèl moun, ak tout kalite modèl kòb. Paske, meyè fason pou moun nan idantifye w lè l pa konnen w, se jwenn yon bagay li tande yo di sou ou. E mwen renmen sa paske vin aprann viv avèk lanmou. E koabitasyon an se sa l ye. lè m te di pwoblèm lojman sosyo, lè m te di tout sa yo, m pa t janm gen pwoblèm avèk pèsonn, se te jis diskou pa m, se pa pou m te nwi, ni pou m te deranje pèsonn. Petèt ke se gen anpil kolè, se gen anpil raj, petèt ke tardivman mwen vin aprann ke m kapab fè yon revolisyon ak lanmou, paske ou ka toujou denonse, ou ka toujou demontre denonstasyon yo, ou ka toujou viktim de pwoblèm yo, men fò w pa kite pwoblèm ou fè Ou an kolè paske menm pou jije yon moun fò jije l avèk anpil lanmou e m panse ke se petèt sa k te manke. Mwen pran fontyè la, moun yo bat bravo paske petèt ni jan m di w la yo te sipri wè m e se sa fè lontan ke moun yo pa wè m swa sou sèn petèt yo wè m nan sèten sketch e yo te wè m avèk ekipman Matyas la paske se te pa vrèman la pèsòn se te le pèsonaj Piske yo te pran m apre tounaj avèk Chovik, avèk yon lòt ami ki te on ete ansanm. M ta pral di w sa. E paske depi lè m wè w Matyas m di o men sa se le komedyen. E m wè se ti abiman t sou ou. M manke di bon gen lè sèl ti rad sa Matyas genyen. E poutan se nan tounaj ou te ye. Wi nou te nan tounaj kòm dabitid. Nap edike, nap ede nan patisipasyon pa nou, nan kontribisyon pa nou. Paske nou vin konprann yon bagay, meyè fason pou fè moun rayi w, se fè l rayi w pandan ou menm w ap fè bagay ki byen. Paske fò w bay moun nan agiman pou l rayi w. Paske mwen menm m renmen sa, m vin renmen sa paske m renmen ke nou gen yon sosyete kote tout moun k ap parèt anvi fè tout moun renmen yo, anvi gen, menm nèg ki bezwen pouvwa yo toujou gen yon diskou trè popilè. Poutan, pou w chanje yon pèp, pou w edike yon pèp, li pa oblije renmen w pou sa. Se sa w fè pou li an ki dwe byen, Paske m te anpil ti manmi cheri, anpil ti papi cheri, anpil ti tonton ti matant cheri. Epi aprè, cheri a vin tounen enmi. Paske nou vin rann nou kont ke pou manje yon ti pla manje, yo bay li se yon moto. Epi finalman, nou wè se lopital nou an yo ba nou manje. Se lekòl pwofesyonèl yo ba nou manje, se inivèsite yo ba nou manje. E m panse ke mwen menm. Mwen te itil, m toujou itilize sa pou m fè pase sa yo. Menm kan mwen mwen se yon moun ki chaje le wi ou ka wèl tou. Ou ka konte konbyen moun ki tris e pozitif pou Matyas. Kòm yon moun ki sot nan sektè atistik m panse lè m te pran 5 kout kouto an pa t gen konbyen atis ki te trite. Menm jan sa ki rive repiblik dominikèn nan pa wont oken atis trite paske Matyas pa apateni a oken vrè sektè se yon atis ki te frekan, yon jèn gason ki soti kote l soti, ki pa t gen vrè kolòn, ki pa gentan yon klas sosyal epi ki foure tèt li nan bagay ki depase l selon anpil moun. Men mwen menm, mwen koyeran, se sa k fè m te pote m te ye an. Nan mitan tout moun ki te ilegal yo, mwen te ilegal. M pa vle oken moun ap chèche yon fèy kouvri sa pou mwen. Mwen te ilegal, mwen te ilegal depi 20 janvye 2020. ak yon paspò ki fini an 2021 lan menm, ak yon viza ki te sou li ke m pa t tcheke, e mwen te nan sitiyasyon iregilye menm jan ak tout moun yo. Mwen te menm jan ak tout moun. Men, Matyas, sou pwen sa, gen moun ki ka. Poukisa? Paske, dayè, se preske menm reyalite sa te rive pou nèg tankou Youri Chevry. E se preske menm epòk la ke n te ale lotbò a. Se vre, Youri vin degaje l, m kwè misye pa lotbò ankò, etsetera. Sepandan. M panse ke w te gen posiblite pou w te aplike pou azil. Poukisa w pa t pwofite fè sa? Bon, anpil pwoblèm. M panse ke mwen atenn de yon maladi ke m ap eseye geri m de li, se lapè, li haèn ke Ayisyen pote pou Repiblik Dominikèn. Nan sans ke ou wè w, ou sot Ayiti, menm ke w vin kache la, al mande yon azil, son ti jan parèt lou. Anplis, refè paspò m ki te fini. Al prezante m devan menm leta sa ki akize m d'association de malfaiteurs, de chef de gang, li akize m de chef de gang, li akize m tou de destruction de bien public. Mwen pat wè mwen menm ki ta pral pote tèt mwen ale lon demanch pou m al refè paspò m nan, menm administrasyon ki mete m deyò a, m te twouve ke li enkoyeran, m te aksepte rete san paspò e tou m te yon ti jan lou pou mwen mwen menm. Jan ap depòte frè m yo, jan ap imilye yo, pou m ta prezante m devan ajans migratwa Repiblik Dominikèn pou m te mande yon papye kèlkonk. Mwen te vle rete ak stati de mawonè la, paske m pa wont ke m se yon nèg mawon, e mawon fè pati de listwa nou kòm pèp. Mwen te aksepte viv li konsa. Malerezman m pa t al mawon nan vil de pwovens yo. Se pa t ap fè yon diferans, paske jodi a tout kote yo se gang, e yo tout gen yon sèl patwon. yo tout gon sèl chèf. So, se sa, m panse ke m pa kache fèy kouvri sa jan m di w la, mwen pa gen bon stati Repiblik Dominikèn, mwen rankontre avèk anpil òganizasyon Repiblik Dominikèn ki pale ak mwen, ki pran ka m nan konsiderasyon, anpil ki te ban m soutyen e kòpoperasyon m Repiblik Dominikèn, e mwen remèsye tout an chakè moun ki te ki te ekri m, malgre m pa t ko gen telefòn disponib, ki te di m kouraj, ki te di m ke pandan gen anpil moun k ap vomi w, gen anpil moun k ap jete w, gen anpil moun k ap sote w, gen anpil moun ki pa renmen w. Paske mwen m pa ka achte lanmou pèsòn, paske m pa gen lajan pou sa, m pa gen kòb petro karibe, m pa gen kòb, m pa gen kòb leta nan men m, paske an Ayiti moun achte lanmou, men mwen menm je ne peux pas, je n'ai que moi et ma volonté. ma sitwayènte jiska prezan. So, mwen menm, mwen jis, mwen jis yon moun ki vrè nan sa m ap di e nan sa m ap fè. M te retwouve m nan plas mwen, jan m di an. E si se pou m retounen nan menm ti kamyon sa a ki t ap depòte moun sou fwontyè a, an verite, an verite pou m di w, Theriel, yo pran m de fwa. Mwen tounen sou fwontyè a yon dezyèm fwa. Malerezman mwen te pa gen chans wè l paske se tankou m ta fè yon seri, m te sou dezyèm epizòd la. Paske lè m te travèse fwontyè la mwen te wè pa t gen anpil ospitalite kote polisyè a, kote administrasyon piblik la nan fason yo te resevwa m. Lefètke m konnen gen anpil antesedan politik e lè 2 son toujou la. Mwen di tèt mwen bon m retire kò m. Oh sa vle di non non non non non sa vle di pandan yo depòte w ou vin Ayiti ou rive sou fwontyè pou w retounen ankò sou fwontyè dominiken an? Retounen lan mwens ke 10 minit mwen kite fwontyè pa m nan lan mwens ke 10 minit pou m tounen paske lakay pa t ban m bon dan otomatikman m antre polis yo mete kagoul moun gentan pran gaz sitiyasyon te gentan vin difisil pou m jere mwen di tèt mwen je suis pas m pa byenveni yo menm di m gen yon responsab ki di Men Matyas youn nan moun ki kraze peyi a. M pa t konn si m te gen tout fòs sa a. M pa t konnen si m te gen tout kapasite sa a. Ou konprann? Paske lè m ap panse a kraze peyi, m ap panse a vale lajan ki detounen, blanchiman darjan. M ap panse a trafikan de dwòg. M ap panse a palmantè ki te eli, ki t ap manje lajan pèp. M ap panse a depite, senatè. Men m wè yo ban m yon stati konsa. Epi m pa t pran tan, mwens ke di minit, mwen te travèse sou fwontyè vwazen an. E nan aprèmidi. lè m ap fè plan pou m remonte kapital, yo repran m ankò pou yon dezyèm fwa. Sèt fwa si, yo mete m yon kote ki enpwovize, kote m pase yon nuit ekstwòdinè. Men, Bondye te la, kòm a chak fwa. Epi bon, nou travèse nan demen, nou antre avèk de la wont, byensi, wont ke m rive kwè peyi sa ke m cheri depi trè lontan, Mwen ki pa la ankò. Ayiti mwen te konnen an pa la ankò. Ayiti kite mwen menm trè lontan. Ayiti kite m depi lè m kite Ayiti an. Ayiti te gentan kite m. Ayisyen te kite m. Paske mwen petèt se sèl chèf gang yo pa fè manifestasyon pou li lè yo voye l Sendomeng. Paske Site Solèy kote m sòti, mwen wè menm pou yon chèf gang pran bal mwen gen manifestasyon fèt pou li. Mwen menm mwen telman te bandi nan site soley mwen pa gen manifestasyon pa gen mouvman ki fèt sot masak tounen pa gen deferleman wi se nomal paske mwen mwen pa kapitalize anyen mwen pa gen ni fos lajan ak fos zam mwen gen ke mwen menm ma fami le jan ki menm mon talan se mon dye euh mwen mwen te vle patikileman fè entèvansyon sa te reyèl se pa pou m te sa pou nou te avili Repiblik Dominikèn nan fason ke l trete moun ki pa gen oken respè de dwazimen yo. Mwen pa t fè l tou pou m te repale tou de administrasyon nou de Ayiti jan l ye kounye an. Men m te fè l jis pou m te pataje avèk zanmi ki te nan selil avè m yo diskou sa a ke m te viv pou yo paske m ta parèt trè konplis e trè mechan si m ta pran rekil. pou m pa pale ditou. Anpil moun di m gen moun ki te soufri pou mwen, gen moun ki anvi tande m, ki bezwen konn ki kote m ye egzakteman. Je suis en République Dominicaine, en bonne santé, grâce à Dieu. Mwen la. Sa vle di, talè talè. Pou an klè, Matyas malgre yo pran l 2 fwa, men li ankò retounen kay vwazen, l ap viv lakay li kay vwazen kòrèkteman. Wi, wi, mwen kay vwazen kòrèkteman paske m ap evite, m ap evite pale a lantran di istwa sa. Paske mwen ran mwen kont ke konviksyon m yo t ap fè m pase pou enbesil ke y ap jije nan do l tankou Gregory Saint-Hilaire ke yo sispann pale de li. Sa lè w sot pale de li, bravo. Men mwen rann mwen kont ke moun yo di anpil wè Saintys epi aprè yo bliye w. Anpil moun bezwen m tounen Ayiti pou vin mouri pou brav. M te brav yon lè, men m rann mwen kont ke m ap goumen pou moun k ap goumen pou kont mwen e ke pi gwo advèsè m se moun ki gen menm diskou ak mwen. Si m di m gen pwoblèm blakawout, mwen gen tan zanmi yon moun, mwen enmi yon lòt. Si m di mwen gen pwoblèm pou jan lajan Lona ap gaspiye, mwen gen tan zanmi yon moun epi m gen enmi yon lòt. Kèlkeswa pozisyon ou pran nan yon peyi, pou m pran move pozisyon. Pa egzanp, si w di viv, ou fè erè. Ou te dwe di aba. E si w di aba, ou fè erè, ou te dwe di viv. Si w pa di ni viv, ni aba, ou fè erè paske w te dwe di youn nan yo. Alò, kòm sitwayen ki viv yon diskou ke m pa prete nan bouch politisyen k ap prete l pou pale de grangou ke yo bliye twò lontan, pou pale de chomaj ke yo bliye twò lontan, pou pale de ensekirite ke yo bliye twò lontan, pou pale de enjistis ke yo bliye twò lontan, mwen vin yon gwo gwo tonton mwen la. Paske si w pa t pale yè, poukisa w pale jodi a? Sa vle di, pou sa, m oblije mwen menm fè silans. E se petèt inik entèvansyon ki gen rapò ak sa yo m ap fè. M te chwazi fè l avè w paske m renmen soutyen moral kote ban mwen. Lè m louvri telefòn mwen, mwen wè ou menm, mwen wè Lynn, mwen wè Morvan. Sa m a plu paske m di tèt mwen, malgre yo fè blakawout sou frekansite m, malgre yo fè blakawout sou foli, Batay pou sa chanje m, malgre yo fè blakawout sou kalite moun ke m ye, malgre yo fè konplo yo koupe Facebook mwen, paj Facebook mwen pou m pa gen vwa pou m pale, malgre fò m di w ke Sanon Kabe fè tout efò pou l fè m jwenn paj la. Paj la refè sifas, men Sanon Kabe di m Facebook di l si l kontinye y ap bloke m. Sa vle di son mouvman trè teworis Malgre yo koupe resous mwen, ki se resous ekonomik mwen, paske se fim sèlman m ka fim, men m kapab di gen de moun kanmenm ki konnen ke m la, ki konprann batay mwen, koyerans batay mwen. Gen de moun swadizan m batay kont yo, M di m te gen de diskou kont yo, tankou yon moun tankou Dimitri Vorbe, ke m poko janm rankontre byen sur, mwen ki t ap tweet pou mwen. E mwen, on dirè ke, on dirè ke gen de moun ke m atake ki plis konsyan ke m son jèn ki vle batay e ki te gen yon bòn volonte, epi gen yon seri de moun ke m soti nan mitan yo, nan kras la, nan labou an, e ki atrib, ki bliye si Matyas se pitit tè a, se pitit sòl la, etc. Men antouka. Sa mwen ka di moun yo, mwen la, mwen vivan, epi Bondye konn tout bagay. Mwen renmen tout moun, mwen te renmen reyaksyon yo, anpil nan reyaksyon yo m te renmen yo. M panse ke menm moun ki te reyaji mal yo, ils ne me connaissent pas. E m ap salye ankò Chovik ki te kriye, paske jan l t ap wè moun yo ap viv la, misye te pran anpil tan ap kriye, men m te di misye, m ta mennen w Site Solèy. Antouka TT ankò yn fwa m di w mil mèsi paske soutyen an te bon lè m ouvè m wè linn moun santi bon m te gentan ban w yon bèl ti mesaj pou di m kouraj e sitou moun ki t ap priye moun ki t ap priye yo m wè la sa m vle di moun yo TT kòm mesaj mwen vle di moun yo ke youn nan pi gwo pwoblèm nou menm nou gen an Ayiti se koz nenpòt kote nou rive nou sanble ak move je se paske nou gen yon pwoblèm koabitasyon. Nou tout ka diferan, men li mande pou nou koabite. Koabitasyon vle di nou ka pa toujou dakò sou menm pwen. Koabitasyon vle di nou ka toujou jije yon moun ki mal, nou ka toujou mete nan prizon, nou ka toujou kondane de kriminèl notwa, de nèg ki gaspiye, vandalize ekonomi peyi a, ki detwi pwodiksyon nasyonal, ki vann kilti nou. Nou ka toujou fè sa. Men menm kan n ap pran de pozisyon radikal kont yon moun, fò nou fè l ak lanmou. Layèn ap, se kòm si m te ka di w, se yon spiral. Menm kan n ap goumen, fò nou pa goumen avèk otan de yèn ke m wè nou genyen. Paske m konn wè lè yo pran yon bandi, jan yo touye l, yo touye l nan tèt yo, yo panse si yo touye l konsa yon lòt moun p ap bandi. Non, w ap toujou jwenn yon lòt bandi, e bandi sa l ap touye moun pi mal ke jan w touye bandi parèy li a. Toutotan n ap pwodui layèn, nan kriminalite, nan toujou fason sosyete kote toujou gen yon chyen manje chyen. Pa egzanp, m sonje lanmò Jovenel, m ap fini sou sa, lanmò Jovenel, lanmò Jovenel Moïse te fè m mal, men m pa t eksprime l. E m ranmnen kont ke plitan, ou pral petèt gen pitit Jovenel, pitit lòt moun ki lòt kote yo, ki petèt pa gen anyen pou wè ak. sa nèg sa yo te fè ki pa bon, pa gen anyen pou wè ak enjistis ke yo te fè, pral gen pwoblèm avè w, pa paske yo konnen ke papa oubyen matant yo, manman yo te inosan, men paske jan w te abòde sijè a te blese yo kòm pitit. Paske m panse ke jan w ap travay la TT, lè w pa ensilte pèsòn nan, lè w ap pale, ou pa, se pa mo ou di, se pa blese ou blese moun yo, se enjistis w ap mande. Alon sot di pito ke nèg yo pa mache nan radyo ke yo chache avoka e se byen radyo pa ka jistifye nèg yo prezantatè jounalis machann mikwo pa ka jistifye yo se lajistis pou yo ale men menm ke nap batay ann bat ak lanmou paske kèlkeswa kote nou rive kit nou se bandi kit nou pa bandi yap trete nou menm jan kit nou se vòlè kit nou se pa vòlè yap trete nou menm jan paske kotem te ye a te gen moun okap moun okay moun jeremi moun tigwav nou tout se menm kote la menm kalòj. e malgre sa lan swa la te gen nèg ki tap goumen. Sa vle di, pwoblèm koabitasyon nou an, malgre nou rasanble, malgre nou menm kote, nan menm koz, nou toujou gen pwoblèm pou nan tann nou paske nou konprann lanmou. E tout otan nou pa gen lanmou, nou pap ka koabitan. Nou pap ka avanse. Matyas, dènye kesyon pou m kite w ale, paske lenpòtan se te konnen kòman w ye apre sa k pase an, e eske w retounen ap viv lakay ou nòmalman, etsetera. Ann gade pati sa, anpil moun kritike Matyas. Se pa pa rapò ak pozisyon ke l genyen, men se yon seri de moun ke yo kritike tou ki ta fè pati de sa Jovenel te rele oligak kòwonpi, pami yo les Boulos, les Vorbe, don Dimitri Vorbe, de Sogener, egalman Boulos, Pierre Reginald Boulos, yo estime nèg sa yo pa inosan nan malè peyi Dayiti, men yo di nèg sa yo tap sipòte w, yo se alye w, ki sa w ka reponn yo sou sa? Bon, mwen menm, lè m tande diskou sa yo, gen yon grenn bagay ki monte nan tèt mwen. Mwen di tèt mwen, kote yo jwenn plògin nan? Pa egzanp, pou yon moun di yon bagay sou ou, fòk gen yon plòg. Pou youn nan de antreprenè sa yo, mwen pa t fè piblisite, m pa t asosye a youn ladan yo, menm yon fwa. Mwen pa t janm parèt swa nan konferans de près oubyen an prezans youn, oubyen pandan tout mouvman batay mwen an, diskou m nan te yon plon gaye, li te blese tout moun. Atribisyon m avèk yo, se te fè demanch sa ki gen nan politik an Ayiti a.